Se pa le moman vreman paske nou nan sitiyasyon trè difisil e ki touche chak grenn polisye ke se swa jan an rive o nivo pi gwo ou grade an e ak dram sa ki rive o nivo Petyonvil nan lokalite ki rele Divivye. kote ke nou pèdi 3 Metivye kote ke nou pèdi 3 jèn gason gen youn ki li menm ki disparèt e gen youn ki blese lò de anbiskad sa a e ki rive a e nou te rapidman e an kontak avèk responsab o nivo depatman Nouvèl sa ki te esplike nou e kòman sa fè rive, men nou ale pi lwen pou nou di kèlkeswa ka de figi an, dram sa a pa t gen dwa pwodui paske se 2 moun, se 2 polisye ki bay vi yo, ki bay jenès yo pou pèmèt ke popilasyon an li menm kapab pran yon souf, kapab akilibreman nan aktivite l. E genyen e se pa t vrè, se pa t yon operasyon, aprè mwen pale jeneralman lè gen operasyon. Fòk li planifye, fòk li genyen dè dispozisyon ki pran, fòk li defini, fòk li genyen dè objektif espesifik, fòk genyen dè objektif jenero de manyè pou ke operasyon li menm kapab abouti. Nou te okouran tou ke polisye yo te an patwouy, yo te an wout efektiman vè zòn nan, paske depi dan lasware te gen yon sitiyasyon de tansyon ki tap pwodui nan zòn sa a. E lapolis te bò kote pa l te fè sa l kapab. Men ou konnen gang yo te vrèman anplis an tèm defektif tou epa nou an. E 5 polisye abò de yon veyikil avèk yon ventèn oubyen menm yon trantèn de bandi lourdeman ame pran malerezman pran yo nan anbiskad kote ke nou pèdi 3 jèn gason youn e ki epòte disparu. Donk y a pa eu doperasyon planifye fò popilasyon an konn sa, donk pa t gen yon planifikasyon. Pa t gen yon operasyon planifikasyon men mwen pa vle chita sou sa paske gen bon donm se de jèn gason ki pèdi lavi yo e ki pral pote ranfò yo ou asistans yo swa apwòch yo swa a moun nan popilasyon an paske dèke lapolis rive sou sit lan E menm lè e ta genyen e de polisye ki ta ale an ranfò avèk pòch yo, men tou e pandan yo la yo otomatikman tou ale an ranfò avèk popilasyon an e vu a sitiyasyon ki e ki pwodui an ki e trè trist paske pou e e mwad janvye an a dat nou e a pratikman e nou di e 7 polisye e gen youn e ki disparèt. si pa plis, e avèk lè nou gad lè nap konsidere chif ane dènyè lan tou e ki te enòm, on grenn polisye pèdi lavi yo, on grenn moun nan sosyete nan sosyete a e nan popilasyon an pèdi lavi yo, se deja two vwa e dram sa ki rive e pandan weekend la. Lapolis anonse ouvèti yon ankèt o se nesesè kanmenm pou nou al fouye davantaj. Bon, se sèten ke lè sitiyasyon sa a t pwodui, wo kòmandman an te deja an reyinyon kote ke yo tap evalye sitiyasyon an. e pou ke yo kapab pran de mezi apwopriye e ankò ce maten e yo an konferans e de manyè pou yo kapab e konprann e sak rive an e pran de mezi e ki apwopriye e nap di tou a polisye yo nou konnen emosyon kap travèse yo moral yo trè touche e sesi kèlkeswa polisye an de ajan 1 jiska jiska pi gwo chèf lan. E se moral ou pa ka stab lè w ap viv yon sitiyasyon parèy. Men n ap di yo tou ke popilasyon an rete ankò e kwè nan nou menm e gen konfyans nan nou menm paske si ke nou menm nou pa nan lari an, si ke nou menm nou pa o sèvis e l ap panike plis. Se vre ke nou genyen e n ap fè fas a de pwoblèm e materyèl, n ap fè fas a de pwoblèm ekipman e lapolis la li menm li solisite anpepatou. Vu entansite ki genyen nan de fwaye de gang nan de katye diferan. Pafwa, se lapolis la, pa egzanp, sou Kwadèboukè, e gen lòt sitiyasyon k ap devlope nan lòt zòn. E se pafwa se menm ekipman sa yo ki pou deplase pou al la. Se sa a ki kreye pwoblèm nan. Sa fè ke n toujou di ke sekirite an, li pa senpleman yon kesyon de nou kòm polis, kòm polisye, men li se yon responsabilite pataje. Nou konnen sa ki te pase vandredi maten an ankò sou komisarya Petion Vil la, li sanse disfonksyonèl, donk tout polisye yo sanse demobilize nan Petion Vil. E nou wè sou rezo sosyal yo gen de apèl a la rebelyon ki ap fèt. E kisa nan nivo wo kòmandman lapolis la n ap fè jodi a la pou evite e bagay sa a li rive a popilasyon an? Manyè konkrèt kisa kap fèt? Paske lè w genyen 2 konfrè w ki te avè w e kèlke minit de sla ki pwobableman di w konsa map retounen epi se sa k rive e lap pwovoke anpil emosyon, lap pwovoke anpil kolè Se ke nou kapab konprann, e se si kèlkeswa sektè sa ta rive, e tout moun t ap gon konpòteman, tout moun te kapab reyaji, men sa ka rive gon lòt moun ki reyaji pa rapò gon lòt reyaksyon pa rapò yon lòt. E nou konprann sa k rive a, emosyon an, e kolè lan, e moral lan ki osi afekte, paske se de moun ki pot avè yo. Se de moun ke w ka petèt gen 10, 15 an, 5 an depi w ap travay avè yo, se de konfrè, se de frè dam, se de zanmi E antre yo, yo kapab se youn youn batize pitit lòt. Sa vle di se yon fami ki ki ki afekte, e ki pran kou an. E nan moman sa a, e kapab gen youn ki kapab kontwole emosyon l mye, men kapab gen youn ki pa rive kontwole l konpatiman yon lòt. E se de sitiyasyon ki pwodui e nan tout kote ta genyen yon moun ki mouri, e ou ou ou nou nou nou wè tou sa ki pase, vwa onivo de e de lapolis, de polisye ki, jan m di w lan, kèlke minit de sa t avèk konfrè yo. Alò, komisè, genyen yon tandans nan lari a ki vle kwè ke lapolis la li pa an mezi a li menm sèl pou li ta goumen kont fenomèn ensekirite a ki gen nan peyi a. Li pa an mezi. Moun ki di sa yo, yo evoke trè souvan, trè souvan, yon ansanm de operasyon lapolis la li menm li fè, ki yo menm echwe. Kòmanse pa operasyon ki te fèt nan nivo Vilaj de Dye, kote gen plizyè polisye ki mouri. Plizyè lòt operasyon ki yo menm echwe. nan zòn metwopolitèn Pòtoprens lan. Donk moun yo chita sou sa pou di ke lapolis ta li menm li pa an mezi pou rezoud kesyon ensekirite a pou kont pa l. Kòman ou kapab rasire moun sa yo? Nou konprann yo. Nou konprann konsiderasyon yo e nou konprann kritik yo paske nou pa kwè ke yo fè kritik lan pou detwi nou. Okontrè, yo kapab fè l pou ke yo di tou ke yo konprann sitiyasyon an, yo konprann jan nou menm n ap evolye anndan peyi a kòm enstitisyon, kòm polisye, kòm polis. Efektivman, a nou menm sèlman pa kab solisyone yon pwoblèm de gang. Genyen plizyè konsiderasyon nòmalman ki dwe fèt paske se de moun yo ki twouve nan de katye popilè. Ede moun yo kote ke y ap viv ojou le jou. Alò, mwen menm m pa p, dizon, kite travay mwen kòm pòtpawòl m pou m ap fè de konsiderasyon sosyolojik ou sosyal. Men, se tou, se en tou kesyon sekirite an ye. E jan m di an, se pa kesyon, e pa senpleman lapolis. Men, bò kote pa nou, kòm youn nan eleman nan, nan sistèm nan, nou fè tout sa nou kapab, malgre, an bon kreyòl, malgre mwayen nou ki trè. Malgre se limite, malgre pwoblèm efektif, avèk zong nou e avèk le peu nou, nou fè le maksimòm dè ke gen posiblite. Èske se sa ki eksplike echèk e nan divès operasyon nou mennen? Alò, nou pap, nou pap, nou pap senpleman di sa yo pou ke nou kache dè responsabilite nou oubyen pou n ap dedwane nou de responsabilite nou. E gen dè efò de tout fason ki fèt deja e gen dè gang ki arive e metrize gen gen dè operasyon kote ke e malerezman e san je tire genyen dè e bandi ki e blese mòtèlman e alò m toujou di sa se paske la vokasyon pnh se pa la pou ke tiye men kapab rive dè sitiyasyon pou polisye a pwoteje tèt li e pwoteje rès popilasyon an e chan de tire e sa kapab rive kote ke e genyen e dè bandi. e ki malerezman blese mòtèlman e nou tou konn gen polisye tou e ki blese tou e ki konn menm pèdi lavi yo tou nan echanj de tir yo e men e nou ankò detèmine malgre sitiyasyon an malgre malgre sa k ap travèse nou la e ansanm avèk popilasyon an e n ap solisite tou lòt sektè ki nan aparèy sekirite a pou yo fè e yon feso ansanm pou ke nou kapab e fè fas a sitiyasyon sa a. Donk pa rapò a ensidan ki pase nan Petyonvil yo, moun Petyonvil yo, yo trè trè trè trè, janm te ka di sa, afekte e yo pè pou pa ta genyen dot sitiyasyon similè ki kontinye repete nan komin nan. Ki sa nou pral di polisye yo ki yo menm tou afekte pou nou remonte moral yo e pèmèt yo kontinye e egzèse pwofesyon yo ki se pwoteje zèv yo. Polisye yo konnen ke dèke yo te antre nan Ecole Nationale de Police lan e dèke yo nan kad tou fòmasyon e ke se swa pou enspektè ke swa pou komisè yo konnen ke yo gon responsablite de e pwoteje e sèvir. se vre moral la atake, se vre ke sitiyasyon an li inakseptab, men nou ap mande yo pou yo gade kalm yo e pou ke yo toujou fidèl a sa pèp la toujou ap atann de yo, malgre yo fè anpil, anpil, anpil, anpil efò ki menm koute lavi yo pou ke yo pa lache dosye kote l. Donk polisye yo pa genyen pou yo lache du lest an depi de e gravite sitiyasyon an e fòk yo kanpe pou yo fè fas a mesye kap bay pwoblèm yo. Malgre mank e mankman o nivo ekipman, o nivo materyèl, volonte an dwe toujou la e volonte a ankò la paske popilasyon an li konte sou nou E a chak fwa gen de operasyon ki reyalize, ou wè yo manifeste, ou wè ke yo apresye travay nou, e menm lè sa pou n fè a li gran anpil pa rapò a vas pwoblèm nan, men yo toujou konprann efò ke nou toujou fè menm lè ke li piti. Alò komisè, Ou pale talè a e kounya la ankò sot evoke l kesyon mank de materyèl. E nou konnen lapolis la li te kòmande yon ansanm de blende. E gon premye lo k te rive, yon dezyèm. E mete sou sa k te genyen deja. E Qu'en est-il de blende sa yo? Eske yo ede nou vrèman nan travay n ap fè? Non, e se sur. Paske si ke yo pa t ede nou, nou te kapab genyen. Lè polis la rive nan yon chan doperasyon, nou te kapab genyen 2 viktim e menm plis viktim tou, paske blende a pèmèt ke polisye a dabò pwoteje tèt li pou ke li kapab fè entèvansyon, paske si li pa pwoteje tèt li, kòman fè li pral pwoteje popilasyon an, paske se li menm ki ame e se li menm k ap fè fas a sitiyasyon an. Bon, onivo teknikman konsènan materyèl sa yo, Alò mwen menm m pa gen yon avi teknik kòm mekanisyen oubyen kòm moun ki nan domèn nan pou m ta di ke èske yo gen dè defo, èske li mande pou ke yo amelyore kondisyon mekanik yo. Se sèten konn genyen ki konn difikilte e genyen tou menm yon sant menm onivo garaj pnh ki okipe de sa sèlman. Ki okipe de blende yo e a chak fwa yo sot nan operasyon si genyen dè domaj pou ke yo pou ke yo repare e pou ke yo ankò tounen sou le teren paske menm blende m genyen yo, yo pa anpil efektifman e jan m di w lan ou gen dwa wè gen yon kantite e vi sitiyasyon an, tay pwoblèm nan pou angaje tout materyèl sa yo nan zòn nan epi gen yon lòt zòn ankò ki gen pwoblèm kounye a la se menm materyèl sa yo pafwa w ap redui ladan yo pou deplase pou al la sa vle di ou wè materyèl la li ekipman li ekstrèmeman enpòtan. pou ke n fè fas a sitiyasyon sa. Alò, gen de moun ki pale de pwoblèm dadaptasyon, notamman avèk blennde ki kòmande nan peyi Kanada yo ki rive resaman nan peyi a. Yo pale de pwoblèm dadaptasyon, lè blennde sa yo rive pa adapte avèk peyi a, donk jan peyi nou menm li konfigire, blennde sa yo pa adapte. Dènye blennde ki ta rive yo tou, M ta tande de moun ki di ke, alò, tande de moun ki di ke e blende sa yo, yo pa ka monte mòn. Yo ban nou ti detay anpil. Alò, e si gon pwoblèm mekanik e ki ki rive e y ap teni kont de sa? E pi, nan next kòmann y ap fè an pou yo teni kont de reyalite an? Paske, e jeneralman anvan machin nan fèt, e li yo eksperimante l, yo eseye l, e si l gen de defo, e w ap wè gen de machin ki fèt e ki. ki tou avèk yon defo fabrik epi yo oblije antre avèk li oubyen ke yo yo fè yon lòt fason, yo soti avèk yon avèk lòt veyikil e li sa kapab rive tou paske yon yon se yon bagay mekanik li kapab gen de defo e ou ka gen yon machin nèf la epi kounye a la epi gen yon defo de fabrik epi ki kapab ap anwout e sa kapab rive men e nou teni kont de sa onivo direksyon jeneral la e pou ke e a chak fwa sitiyasyon sa fèt yo bese rapò an. e pou ke nan pwochen komand lan pou ke yo kapab teni kont de sa pou pwoblèm sa yo pa bon m pa di li pa egziste paske se mekanik men pou ke li pa repete de manyè avèk poutèt sa k te gen avan yo. Alò nou te pale don afè de 18 blende ki te komande nan peyi Kanada donk sou 18 la konbyen k rantre la e pi nan konbyen tan nou ka espere donk yo ap vini. M pa gen chif la egzakteman men m kwè te gen yon premye lo E pa twò lontan, pwobablman petèt de ou twa semèn de sila, te genyen petèt pou pi piti de e ki te vini e gen lòt ki pou ki pou vini ankò. Bon, li ale e o nivo de e de konpayi k la pou pou fè livrezon an pou ke l ta vini a tan pou ke li kapab rapidman o sèvis pou ke nou kapab fè travay nou. Palan de blennde, nou wè enspeksyon jeneral Louvri yon ankèt sou enfòmasyon ki ta fè kwè ke genyen 2 polisye ki itilize blende pou pase moun yo pou lajan. Donk sa atire atansyon nou. Bon, dèk ke gon sitiyasyon, li sou rezo, l ap pale sou radyo, e popilasyon an li menm, li fè de kri, e Enspeksyon Jeneral tou fè yon sezin dofis e pou ke lan kite sou yo. E la m, pandan m ap pale avè w la, m pa an mezi pou mwen konfime ni pou enfime avè w ke sa fèt. Men si de tout fason sa rive, e Enspeksyon Jeneral mete kote pa li, l ap, l ap fè travay li nan, nan domèn pa li ki se yon antite ki la pou fè ankèt administrativ. Ok. Bon, Dario, li pa osi fasil pou PP fè tout tan sa avè Avèk nou, nou pwofite e an giz de konklizyon PP se kisa wap di tout peyi a kap gade w kap tande w la? Bon e nap di ankò toujou e sipòte lapolis e nou konnen sitiyasyon an e nou tout te touche pa sa polisye e mouri e jèn e mouri jèn inivèsitè famiy e tout sa ke nou konnen an tèm de krim ke nou ap asiste yo e nou mande ankò pou rete fèm epi pou yo pote patisipasyon yo, sitwayèn yo nan travay ke nap fè an ki vrèman pa fasil e jeneralman yo di ke lapolis depase pa lèzevenman, nou pa renmen nou estime ke wap fò li pa depase pa lèzevenman e de tout fason nou fè sa n kapab an fonksyon de mwayen nou e nap kontinye fè sa n kapab an fonksyon de mwayen nou paske bi nou, objektif nou se pou nou pèmèt ke popilasyon an. E kèlkeswa kote ke l ap viv, keseswa Petyonvil, keseswa Bèlè kote l soti an, keseswa Site Solèy, nan geto ke li an, pou kapab vaque libreman nan aktivite l, pou l kapab san pwoblèm, pou l ka antre lakay li. E se vre ke sa ke n ap viv la, sa ke radyo ap dekri an, se li merite yon prise en charge e bokou pli avanse de manyè pou ke ansanm, pou ke nou kapab fè yon feso, pou ke nou kapab fè fas a sitiyasyon sa a, popilasyon an e lapolis nasyonal.